Chè mèt, chè mèt, m te vle mande ou èske se polisye Akayè yo menm, nan komisarya Akayè yo ki mennen operasyon an oubyen se 2 polisye ki soti Pòtoprens? Polisye yo menm ki di ke se enfòmasyon yo genyen ke gen manm 400 Mawozo nan zòn nan. Ki polisye, chè mèt, m mande ou ki polisye, èske se polisye ki nan komisarya Akayè yo, polisye lokal yo oubyen? Polisye ki nan kafou sen meda yo de konsè avèk polisye ki anba ki nan ki nan gran gran komisarya anba paske polisye yo paka deplase san lòd yerachik yo si yo ta deplase san lòd yerachik paske yo di se se enfòmasyon yo genyen se enfòmasyon yo genyen ki fè yo vini nan zòn nan yo fizye nèg la. Ok mèt la fò n ta jwenn fò n ta jwenn responsab komisarya sen meda. E pwobableman ki ta kabab ban nou plis detay sou operasyon sa a, paske se la se pawòl fanmi viktim nan kontre pawòl Lapolis Nasyonal. Lapolis, ou konprann? Donk sa vle di, nan yon sousi dekilibre, wi chè mèt, ou t ap di? Men youn nan gran sè fanmi viktim nan ki te prezan lè aksyon an, yo bouskile l, gen yon dam menm, gen yon dam menm nan gen 5 polisye, gen yon dam menm ki bouskile l e maten an la nou pral voye l fè sètifika medikal epitou pou n al pran pwosevèbal e pou n al pran konsta a nan tribinal la. Voilà nou pèdi kontak avèk Bazile Pierre Lanache ki tap pale nou de ka sa ki rive nan Akayè. Bon nou eseye refè kontak yo rapidman sinon nou ap kanpe la piske enfòmasyon li deja pase jèn gason sa ki mouri e fanmi an akize lapolis nasyonal Dayiti ki ta tiye li sous prétexte l'état membre 400 Marozo. Nous avons essayé encore rejoindre maître Basile Pierre Lanache, qui est, également pasteur. Allô? Oui. Nous avons perdu contact là. Mhm. Oui, non, non, nous pas de temps d'eau Nos communications ont été coupées. Qui ça qui passait? Kòman sa fè rive? Nan ki sikonstans? Dimanch maten, mwen leve, mwen fè yon manje. Men frè m nan te gentan al depoze yon gaz bò lari an pou l vin vann. Kounye a, m rele l nan telefòn, mwen di, Frè m, vin manje non. Li di m, Sista, talè m ap vin manje, m ap distribiye gaz lan. Apre sa, li fè pa nan yon wout, nan yon jaden pou l vin pran manje a nan men m. Kounye a la, pandan mwen menm m ap soti, m pral keyi yon seriz nan garaj la, epitou m wè lapolis ap kouri dèyè l. Lapolis ap kouri. Lapolis fè 4 bal epitou li kanpe, li met ajenou, sak pi dwòl nan sitiyasyon an map konstate sa, li di mezanmi mwen aje sèlman de 19 an, mwen pa yon bandi, li mete 2 men nan lè li gou gwo telefòn SG nan menn, li di konsa, si nou pansem se yon bandi, menni pran telefòn. Ale nan dcpj avèl epi tou kout sa te Ti gaz mwen map vann mwen fè jaden pou m vann m fè tout bagay pou m itilize tèt mwen silvouplè lapolis arete m m pa yon bandi gen yon lapo gen yon polisye a ta sanble ke ki rele Liline ki di lòt polisye yo konsa Se yon misyon nou vin egzekite, fèmen bouch ou, epi tou li di non m pa yon bandi, epi tou polis yo fèl vire do, tou ajenou an, yo tire nan ba bwa, li sòti sou lestomal, lè Liline wèl poko fin mouri, li doublel yon katouch sou lestomal, m pa ka sipòte ankò, menm polisye ki te nan Whistler yo, epi majorite te ladann, vin lakay mwen, epi tou sak dwòl nan istwa la ankò, Lè yo wè m ap gade, m pot ko pale, paske m ap tranble, m pa ka pran sekous la. Yo ale, Lilin fè e polisye a ale nan machin li, al pran yon zam, li mete sou li, li blese l nan anpwent li, li pase. Lè m di, Oo! Mezanmi, nou fin touye frè m nan nou fè sa, polisye a pwente sou mwen, li di m depi m pale l tire m, m di w mèt tire m. M al plonje sou frè m nan ate a, li brake sou mwen. Lè popilasyon anvayi, yo. kouri, lè popilasyon anvayi, yo kouri, apre sa kareman lè yo tounen avèk avèk lòt moun yo, yo di konsa o dezole se pat moun sa yo te bezwen, se yon moun ki te gon djed ladann, m bezwen jistis, m pa ka sipòte ankò, li menm ki tout mwen, m bezwen jistis, m bezwen jistis, DG pnh èske se ou menm ki bay lòd sa pou vin viktim inosan, m bezwen jistis, m bezwen jistis. Alo Donk kòm ou di li tap vann gaz bò lari a Wap tande m? Eske se te yon operasyon yo tap kouri dèyè moun kap vann gaz Kòman ki sa ki sa ki te genyen Yo sèlman parèt Tap vann gaz Tande m byen Sof ke lè polisye yo vini Polisye yo di konsa Yo bezwen moun avèk mayo jòn Mwen m te nan Mwen m te nan garaj la Kounya la Fòn nan map keyi ceriz m al pran ti ju epi tou epa operasyon gaz paske. M te gon lòt ti kouzen m ki nan Gaza kwè machin polis yo vire, yo di konsa jodi a fòk yo detui l. M aprann ke moun ki fè fo mansonj la ba yo yon sòm kòb pou yo fè sa, yon sòm kòb ameriken paske nou gen rayisans, paske frè m nan nou mèt vin konstate frè m nan fèk ap yon ti konstriksyon e pou sa yo rayi l. M bezwen jistis, m bezwen jistis, m bezwen jistis. Baka divòse ankò. Jouk mwen ap koupe. Hmm, ok, donk eske te gen bal ki tap tire? Gen plis ke, gen plis ke, gen yon pakèt jèn gason la, lapolis San Dèke debake, timoun nan lakou a, li pa mande okenn enfòmasyon, li tonbe tire. Mezanmi si nou panse manti map ba nou la, nou voye nenpòt moun vini pou montre nou kòman yo kraze yon kay, Wi gon kòb yo di ki bay nan, nou poko nou poko verifye enfòmasyon sa, mwen menm pèsonèlman nou prale nan tribinal la maten an pou nal pran enfòmasyon kiyès ki te depoze plent e nou aprann ke gen plent ki te depoze pase te genyen yon ti frè alò bagay la se kisa l ye bagay la se kisa l ye daprè enfòmasyon ke nou genyen nou rekeyi nou menm gen yon ti frè yon ti frè zanmi ki mouri a ki te genyen fon ti silans pou nou souple. Gen yon ti frè ki te gen yon kont avèk yon lòt yon lòt moun nan zòn nan. Pandan l gen kont lan epi li vini nan lakou a, l rale manchèt sou ti frè a, li rale sou fanmi viktim nan. Epi misye te kanpe, misye di, Monchè, ou pa ka sot lakay ou pou w vin koupe tèt oubyen pou w vin fè dega la a. Sa pap ka pase konsa. Si w vini pou w vin koupe tèt li, monchè, bagay yo pap ret konsa. Epi kounya la misye ale nan kou tribinal la m tande li bay deklarasyon l di misye di lap vin fizye l kounya la lè lè yo fin fè deklarasyon kounya li bay on kòb daprè enfòmasyon ke yo di li bay yon kòb epi polisye yo debake m pa menm okouran m pa konnen si chèf de pòs okouran nou pa konnen kòman yo gen nèg debake Alo fò n tande tou wi nou pa kap. Mentnan, se yo menm menm ki di ke gen nenpòt 5 jenn gason ki nan 400, baz 400 Bawozo ki nan zòn nan ke y apral pran yo. Mentnan nou pa ta renmen nou mande Frantz Elbé, DG Polis la, Wi men kote lòt, lòt 4 yo? Kote lòt 4 moun yo? Vwala, vwala. Kounye a la, se, se, se la le pwoblèm. Nou, nou konnen se ke nou ta renmen yon ankèt vin fèt nan zòn nan Pou konnen, pase nou pa vle okenn viktim, pase a an 2020 yo te tiye yon jèn gason ki te rele Widzer Dumène, yo te fizye yon jèn gason konsa e nou nou idantifye gen nan polisye sa yo ki toujou prezan nan komisarya a ke DG pnh la a lepòk ki te ki te an Normil Rameau nou te chita yo te di nou ke y ap revoke yo e yo pa revoke polisye sa yo men gen nan polisye sa yo ki te bèl e prezan Anplis fo zam yo te pran nan machin yo a de o yeux de tout moun fòk yo idantifye fòk yo wè kote polisye yo jwenn fo zam sa ke yo te pran pou yo pase yo pwente sou nou tout moun tap viv bagay la vin mennen yon ankèt nou mande dwa de lòm Pierre Esperance Marie Yolène Gilles minis jistis la voye vin pran enfòmasyon nan zòn nan pou nou kapab genyen bon enfòmasyon popilasyon an pale avè nou paske si se te yon bandi nou patap yo patap tolerel an pati. Msye ka. Bagay la vreman fè nou mal, jèn gason an aje de 19 ans mezanmi 19 ans li poko menm alò li poko menm gen 19 ans li gen 18 ans la li pral gen 19 ans 17 septanm li pral gen 19 ans e viza misye gentan la sèlman se ti kòb li yo poko fin kont e nou felisite panam nan miko karayib la nou felisite majistra mè Akayè ki se Mesye Jules ki te akonpaye nou depi dimanch lan kap fè tout pakou yo avè nou ki te vrèman emu de sitiyasyon an nou felisite mè la an pati se sèl li menm ki te yon ti jan kanpe avèk nou ki te pran machin li ki mete machin li nan disponiblite ki te ap fè tout pakou yo avèk nou nan moman aprè sa nou poko jwenn okenn fanmi an lage a de bra balanse vin yon kay ke jèn gason an fèk kòmanse la poko pka menm fini. Epi yo rayil pou tout bagay sa yo nou tande ke polisye yo di se bandi liye e zòn nan li vrèman kanpe e jedi si Dye ve ap gen yon ti sitin ki pral fèt anba a pou yo desann pou yal nan devan komisarya a desann nan tribinal la tou pou yo bay non moun ki te depoze plent yo kòm sa dwa. Dakò ok e ki ti jij ki te vin fè konsta a ou genyen? E wi jij ki te vin fè konsta a li fè konsta li verifye. Se kòman li rele? Koman jij la rele? M pa tande non. Koman jij la rele, jij de pè a? E se majistra Claudy. Majistra Claudy te vini, li te akonpanye mè la, mè Edner Jules, li te akonpaye l pou l te vin fè konsta a. Nan zòn nan yo fè konsta a e polisye yo kraze kèk lòt. Yo gen yon lòt mi ki sou kote yo kraze tou. Tout sa yo moun pa t kapab ale avè yo paske mesye yo te vrèman. Li te vrèman sou tansyon, nou pa t konnen ki rezon paske pa t gen afwontman, yo pa t oblije nan nivo paske nèg la pa t nan goumen avè yo, yo pa t sipoze fiziye l nan jan yo fiziye l la la. Dakò. Ou di m sa pase nan ki zòn? Kòman zòn nan rele? Se kafou pwa, riyèl pwa nan zòn Piskèt. Zòn Piskèt sa fè 2 moun. Sa fè 2 moun yo touye nan zòn nan deja. Polisye sa yo te touye deja, yo te touye Witzer deja, yo fizye yon lòt ankò e nou aprann ke gen 5 lòt pou yo fizye. Nou ta renmen yo ban nou lis la, popilasyon an mande pou yo bay lis 5 moun sa yo. Si yo te kapab konprann, yo te konprann. Sa yo repwoche yo konsa? Sa yo repwoche yo chè mèt? Bon, vwala, jiskaprezan se sa a, nou pa konnen ki sa yo repwoche yo, se sa a nou bezwen konnen, ki sa yo repwoche yo, se sa. Yo fin touye frè m nan, yo fin touye frè m nan, sitou pou polisye an la, anba nan delilin, li leve de men l, oh dezole, kòmsi, gen polisye ki gen lam nan zye, lam dlo ap vèse, lè yo wè son inosan yo touye, lè tout popilasyon ap tonbe kriz, tout popilasyon ap kriye, polisye yo pa kapab, yo pran machin yo, yo kouri. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi. di an, mèsi dèske w te gade video a jiska la fen, e pa bliye si w potko abòne ansanm avèk chanèl la pwofite fè sa kounya menm, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la, e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!